Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. M espere tout moun anfòm, malgre pwoblèm, tribilasyon, estrateji ki ap fèt pou kapab dewoute popilasyon an, pou kapab demoralize popilasyon an, men nou oblije kenbe paske nou sòm un peuple resilyan. Ba wi se sa istwa di de nou. Si istwa di nou se yon pèp ki fò, ebyen jounen jodi a la nan sa nou ye la, fòk nou kapab leve tèt nou pou nou gade moun k ap fè nou soufri. M ap kòmanse emisyon sa pa yon nòt vrèman tris. Se yon foto e se yon kòmantè de John Wesley Delva, se sur sa paj byen sur, si m gade byen pou m wè, se un ami depuis Mirbalais ki a deside jisteman de poste sa. E li vini avèk kòmantè John Wesley Delva. Tande byen, foto sa a yo poste l konsa. Menm foto a m pa deside mete paske nou te raple nou videyo kote tip la ap kondui fi a epi genyen 2 lòt bandi ame ki avèk yon tip pi devan. Epi nou konnen ki sa k pral pase. Yo fini ak lavi moun sa yo. Bowbaw. Men kòmantè sa a li tris anpil dizan tou senpleman ke. Petèt se paske li pa gen non. Li pa sòti nan gran fanmi. Petèt se paske li pa gwo limena. M pa tande òganizasyon dwa moun yo di anyen. Imaj w ap gade la a, se kapti ekran yon videyo kote bandi sa a pral egzekite dam sa a. Yo fizye dam nan paske yo di se moun ki nan monte brigad vijilans nan zòn nan. Dam nan mouri pi mal pase yon poul. Menm bat li pa bat atè a. Vrèman chokan. M santi gen yon ray anndan m aprè m fin gade videyo sa. Ayy. Kote òganizasyon dwa moun yo? Kote nou? Al gade jan yo wete lavi Yon fanm parèy nou. Mwen menm, m te gentan fè yon ti pale de videyo sa a maten an nan premyè emisyon nou te fè sou chanèl la. Mwen vle di pèp ayisyen an, sa k ap pase la a, gen yon moun oubyen gen plizyè moun, ki te travay pou te kapab rann sitiyasyon an konsa. Jounen jodi a la, m pa kwè moun sa yo ki te pase yo inosan. Pèsonn pa inosan. Menm mwen menm, mwen pa inosan. Ou konn poukisa m pa inosan? Paske m te konn bay yon moun ki rele Preval lapawòl. M te konn fè repòtaj ak vwa Rene Preval. M te konn patisipe nan konferans Rene Preval t ap bay. M pa t gentan jwenn Aristide la. paske lè sa m te timoun. Men m te gentan konn fè yon seri de repòtaj sou Mateli, sou Jovenel, sou Joslèm Privè. Nou konprann? Mwen te gen chans chita ak yon moun ki rele Joslèm Privè. Epi, apre konvèsasyon, m gade atitid li, epi m di. Ok peyi sa pap chanje. Depi lè m konnen gen prezidan ap moute nan peyi dayiti m konnen yo m toujou anfas yo nou konnen poukisa paske m te toujou wè se de prezidan kap privilejye gang pito olye yo batay pou enterè popilasyon an. Lè yo fè yon ti pwogram apezman se yon mannyè m ta kapab di pou ba nou yon ti piki kalman men nan yon peyi. Depi y ap lonje plat manje bay yon popilasyon, se yon mannyè pou kapab rann li pi mal. Paske, yon peyi, li dwe bay priyorite ak tou sa ki dwe gen priyorite yon mannyè pou pèp la kapab viv byen. M te toujou wè nan moun sa yo de moun ki t ap travay pou patisipe oubyen pou ouvri, pou ranfòse enstabilite nan yon peyi. Paske, sa ki pwodui gang, sa ki ranfòse gang, sa lè yo te vini, yo te gen opòtinite pou te kapab ratibwaze gang, yo pa fè l, yo entansifye gang pi mal. Jounen jodi a la, men sa nou genyen nan men nou. Nou pa konn ki kote pou n manyen l. A ba wi! Ki kote pou n manyen abse sa a souple? Personne ne sait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a un Premier Ministre qui a fait une déclaration en date du premier mai, jour consacré a la fête du travail et de l'agriculture bien sur dans ce pays très pauvre et bien cette déclaration li konstitye jan m te di maten an yon sòt d'instrument ki vize afebli entansyon pèp la genyen pou ta kapab manifeste kont bandi écoutez bien. Sa k ap pase nan peyi a depi kèk jou pa ka kite e pa dwe kite pèsòn endiferan. Ayiti chwazi demokrasi kòm modèl gouvènman. Ensekirite n ap viv la revòltan. Nou konprann pèp la bezwen reprann aktivite li. Nou konprann nou about. Men, pa kite move plan fè nou fè jwèt bosal. Tèt frèt, tankou sa fèt nan vil Okap la, men dan la men, lapolis ak pèp la ap mare tout bandi e ap remèt yo bay lajistis. Gouvènman an, jan m te toujou pwomèt nou, ap travay ak patnè lokal tankou entènasyonal pou nou tabli sekirite nan peyi a. vle pa vle, wè pa wè, sa gen pou fèt. Nou pap bese tèt devan bandi. Nou, Ayisyen, nou se yon pèp vanyan ki kanpe devan yon lame ki te pi fò pase nou e nou fè 1804 e nou fini ak lesklavaj. se nan tèt ansanm n ap mete yon bout nan zafè gang ak ensekite a. M ap pwofite di tout moun ki vle pran woulib sou fristrasyon pèp la, sa p ap pase. Polisye nou yo ak tout kòmandan yo bay yon bèl egzanp detèminasyon ak kouraj. Yo merite felisitasyon ak rekonesans tout nasyon an pou travay yo. M ap mande konpatriyòt mwen yo, malgre sa yo sibi nan men bandi, pou yo rete tèt frèt. Mwen konprann kòlè yo. Mwen konprann yo ta renmen fini ak zafè ensekirite a sa a toutswit. Se pou sa, m ap mande tout moun kontinye kolabore ak lapolis, kontinye akonpaye lapolis, kontinye bay lapolis enfòmasyon sou tout moun ki sispèk nan zòn lakay yo. Peyi a bezwen retwouve lapè. Peyi a bezwen retwouve plis serenite. Peyi a bezwen sekirite pou n ka kòmanse takle lamizè, chomaj, grangou, malsite k ap toupizi kretyen vivan. Akòz ensekirite, nou pèdi anpil djòb nan faktori yo. Akòz ensekirite, anpil Ayisyen pati kite peyi a. ak ensekirite jan li ye jounen jodi a, envestisè etranje p ap vin envesti nan peyi a pou kreye djòb nou bezwen yo. Ak ensekirite sa a, touris ak dyaspora p ap ka vin depanse lajan nan peyi a, e achte pwodui lokal nou yo. E a la fen de se diskou, w ap wè ke Premye Minis lan priyorize sa n ta kapab rele eleksyon nan peyi sa a, jan n ye la a, lè l lage ti mesaj sa a. Se nou tout ki pou pote kole pou mete l kanpe e pou ranfòse avan lontan enstitisyon. yon demokratik yo atravè bon jan eleksyon. Se jefò sa a pou nou fè si nou vle peyi a pran chimen lapè, chimen devlopman. An nou tout mete men nou nan kombit pou la pe, kombit pou sekirite, kombit pou progre sosyal, ak progre ekonomik. des mini-justice là, non Le Premier ministre, euh, dans son discours du 1er mai, le discours à l'occasion de la fête du travail, a déjà parlé de la situation et a demandé aux uns et aux autres de, de, de, de, de garder leur calme. C'est-à-dire, nous comprenons cette, euh, cette saturation de la population, mais en même temps, nous ne pouvons pas euh, être d'accord avec le fait de brûler des gens et de les assassiner sur place sans procès. Donc, nous demandons aux gens de, remettre les, personnes présumées euh, bandits à la police, à la justice, pour que, le, pour, que nous puissions faire notre travail. Nous comprenons la saturation. Et moi, personnellement, je l'ai vu venir, puisque euh, en février, j'avais dit, écoutez, il faut, il faut peut-être que vous envisagiez à un certain moment, de, que vous envisagiez de vous défendre si quelqu'un entre dans le périmètre de chez vous. C'est même pas moi qui l'ai dit, je l'ai rappelé. J'ai hmm. rappelé un article du Code pénal j'ai rappelé aussi la j'avais rappelé la Constitution et aujourd'hui, moi, en tant que, que ministre de la Culture et de la Communication, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, en tant que citoyenne, moi, je demande, euh, euh, je demande aux uns et aux autres, comme le Premier ministre a eu à le faire le 1er mai, euh, de remettre les présumés bandits et à la justice et à la police. On va dire peut-être que la justice était toujours là et la police était toujours là les gens se faisaient massacrer par des bandits, euh, kidnappés aussi, euh, Madame la Ministre Bonne question, bonne question. Et c'est pour cela que, personnellement, moi, j'ai toujours pensé, et je l'ai verbalisé, que c'est avec l'aide de la population que les institutions, souvent, arrivent à faire leur travail. Parce que les bandits, quand même, euh, habitaient des quartiers, dans des quartiers où la police ne pouvait pas pénétrer. Dois-je rappeler les faits malheureux du mois de mars 2021 où des policiers ont été tués au village de Dieu. Donc, et, et vraiment, la, la police a besoin de la population et c'est ce que la population a compris aujourd'hui. Mm. Sauf que nous demandons un petit peu d'apaisement, que les présumés bandits soient remis à la police et, mais ces scènes que nous, on voit partout sur les médias sociaux et dans certains médias internationaux ne servent pas Haïti. Est-ce que le blanc va finalement venir, l'étranger Est-ce que Sa va se pase? Eske le gouvèneman kont ankò sur les etranje pou veni nou done yon kout men nan lè radi? Nou sòm toujou demandè nan la mezi ou nous avons besoin la polis a besoin de cette assistance pou la professionnaliser un peu plus et pour lui permettre à l'avenir de faire face à ces formes de guerilla urbaine. Nous attendons. Nous sommes toujours demandeurs. M gon grenn bagay m kapab di m konprann jwèt la humm m konprann jwèt la wi e chak grenn ayisyen dwe an mezi pou yo di tèt yo yo konprann jwèt sa humm paske banm di nou bagay mesye Kisa izo ye? M pa kwè izo se mewins kisa lòt nèg yo ye? M pa kwè yo gon otorite depase nou wè ti makak tap bay pwoblèm anlè a nou rive nan moman ti makak peze twòp sou akseleratè la yo di ben ti makak stop odma tap bay pwoblèm li peze twòp sou akseleratè la Stop! Anel Joseph tap bay pwoblèm. Kisa yo fè avèl? Stop! Paske li peze twòp sou akseleratè la. Silvouplè mouche leta, Vitelòm pa peze twòp sou akseleratè la? Izo pa peze twòp sou akseleratè la? Sa vle di moun sa yo, yo rete yon veritab defi pou nou. Nèg je nèf yo, yo pa peze twòp sou akseleratè la? Hein! Men mesye, banm di nou yon bagay, ran mwa fè w saj. Kèlkeswa nasyon ki yo menm ap gade videyo sa, videyo degzekisyon sa, yap di pèp ayisyen se kanibal. Pa gen anyen yap di de nou ankò, pa gen anyen ki rete ankò kòm dignite pour ce peuple qui avait tant souffert dans le passé et qui avait décidé d'affronter le mal pour laisser le bien pour ses progenitures. Men ekoute! Sè zanfan la ki yo menm dewoute nan prensip batay pou kenbe libète gran paran yo t mete la pou yo ebyen yo vini yo fè lòt bagay. Eske se asasina Desalin ki rete nan san nou ki rann nou dezoryante nan misyon Ewo yo te kite pou nou. Nou vrèman echwe wi pèp ayisyen. M ta kab di tèt mwen tè sa pa pou nou. Paske nou vin yon tè depi aprè lanmò papa Desalin kòmsi nou rete yon nasyon ki boulvèse. Men ekoute pèp layisyen anpil kouraj rete fèm pa moli genyen de opòtinite ap ofri nou se paske yo pral vin pran lakay nou. Fòm di nou byen lè m al andeyò se a Chandelye m ann afè. map bare ti bout espas pam nan paske nèg pap kapab vin a zam pou mete m deyò ladann paske se pam li ye tande map pwoteje l. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.